Ariel Henry pwouve ke l pa gen ni eksperyans, ni konesans nan sa k rele politik nan peyi Dayiti si tout bon vre Ariel Henry rive fè gwo sèflay sa. E a chak fwa yon nèg tankou Ariel Henry, yon nèg tankou yon premye minis, yon nèg tankou yon prezidan nan peyi Dayiti fè flay, E yonn nan gwo flay sa yo, ebyen, lòt pati advès la ranfòse l pi plis. Ariel Henry melanje avèk Michel Martelly fè yon gwo flay, men Ariel Henry jwe pi kreten ke Michel Martelly. Rete la nou gen detay pou ou nan emisyon sila. Yon lòt kote nou genyen Kwadèboukè, Ebyen fò m di n, Kwadeboukè se youn nan zòn de non dwa nan peyi Dayiti, ebyen gen anpil bagay k ap fèt. Men fò m di w, nèg yo kòmanse pran bonbòn, mete sou pon, epi mete de twa sòlda ap veye bonbòn yo. A nenpòt ki lè lapolis pete, ebyen yo menm y ap pete bal sou bonbòn yo, nan yon fason pou yo ka eksploze. Ebyen machin ke polisye yo oubyen cha ke polisye yo ap vin mennen bon jan operasyon nan zòn sa yo. Men fò m di nou tou nan Pènye, ni nan Kwadèboukè gen zòn nèg yo kòmanse fouye gwo twou pou yo gade kòman yo kapab pyeje cha yo menm jan mesye Vilaj de Dye yo te fè a. Ebyen lapolis Enben, m te kapab di la pridans è de miz. Yon maksimòm de pridans tout polisye enben k ap pran direksyon Pènye, k ap pran direksyon Kwadèboukè pou al nan gwo operasyon sa yo. Men, n ap salye efò, kouraj ke sèten polisye genyen pou gade kòman yo kapab eradike gang ann Ayiti. Yon bagay ki parèt difisil paske fò m di nou dirijan yo pa vrèman gen volonte pou konbat sa. Ann ale. Ariel Henry fè yon gwo flay. Ki flay Ariel Henry fè? Ebyen, lè yon nèg kapab rive premye minis e prezidan a la fwa, paske pa genyen prezidan depi Jovenel Moïse fin tonbe a, ebyen pa genyen pèsòn nan palè kòm prezidan. Men fò m di n. Ariel Henry vin jwenn ensekirite a la. Men gwo flay m estime ke Ariel Henry fè. Si Ariel Henry se ton nèg ki te entelijan, ebyen sa l ta fè se vin jwenn tout sa yo t ap repwoche Jovenel Moïse yo epi pote yon koreksyon. Sa vle di, ensekirite a la, tout moun konnen yo lage chaj la sou do Jovenel Moïse byenke nou konnen depi sou Aristide pase pran Martelly tonbe sou Privè rive sou Jovenel ebyen se 31 21 se menm tenyen yo ebyen yo lage tout responsablite a sou do Jovenel ebyen yonn nan bagèy pou Ariel Henry te fè se vin rezoud pwoblèm ensekirite a. Lè sa a, tout moun, nou konn pèp ayisyen an son pèp apatik, ebyen lè sa a tout moun t ap pran pati pou oubyen t ap pran pitye pou Ariel Henry, lè sa a nenpòt lè eleksyon ap fèt nan peyi a, depi Ariel Henry te patisipe, Ariel Henry t ap vini yon, m kapab di kandida. privilejye. Li kite l ale pakou an Mateli a e li menm tou, kòm li poko klarifye anyen sou lamò ansyen prezidan Jovenel Moïse, ebyen li pran nan kase fèy kouvri sa ki vin koz li pa rete yon bèt nwa. Gade pèp la tèlman apatik, gade kòman pèp la ye anvè Claude Joseph. Ebyen Ariel Henry nan pòs pou l te fè pèp la plis renmen l, pou l te vin plis chouchou pèp la toujou, men a chak fwa l fè sa li ranfòse kapasite ke yon nèg tankou Moïse Jean Charles genyen pou l ta vin prezidan Dayiti. Paske Ariel Henry nan pozisyon la pou l clean tèt li, li nan pozisyon la a pou l vin chouchou pèp la plis ke Moïse Jean Charles wi. Men li jwe kreten, l ap pèdi sa yo. Men si l konn jwe, li ta jwe sou sa wi. Si l konn jwe, li tap jwe sou sa. Paske pèp la, wè pèp la pa bezwen anpil bagay. Ba l sekirite l, epi sa w tande a, ba l ti plezi l, epi pèp la la wi. Ou pa wè, pèp la mèt ap mal pase, depi se epòk kanaval li pa negosye l. E Ariel Henry, se youn nan, m kapab di, tranzisyon k ap pi mal jere wi. K ap pi mal jere. A chak gouvènman tranzisyon k monte, toujou gen bèl eleksyon k fèt, bon bagay fèt wi. Men sou Ariel Henry. Zero bare wi. Mwen m estime ke Ariel Henry kreten anpil, si Ariel Henry te entelijan se ta rezoud pwoblèm ensekirite a epi rapid vit kouri fè eleksyon epi sa w tande a li klin tèt li nenpòt lè eleksyon ta gen pou fèt nan peyi a ankò ebyen Ariel Henry ta vin yon nèg ki ka prezidan. Li rate tout posibilite sa yo. Mèsi avèw ki abòne, ou menm ki potko fè sa fè sa kounya abòne kòmante like Pataje mande fanmi zanmi fè menm bagay ann tande lamò son jou nan tout entan. Eyo lemond m salye nou lamò son jou pa gen jou brakiyèt pa pè vapè a eeyy map fè lemond konnen tout moun nan plèn yo konnen ret lakay non pa soti ret lakay non pa soti. M fèmen peyi a pou kèk jou. Ou wè sa m di w la, peyi a fèmen pou kèk jou, peyi a fèmen pou kèk moman. Pase komisè Oje sanble konn fè masisi. Mwen menm la mwen sonje m poko fè masisi nan vi m. Komisè Roje, e ap pran bandi met nan cha, e ap pran bandi met nan cha, fon pakèt makak, fon pakèt semagri, e nou konn kote pou nou vini, nou konn kote pou nou vin atake, nou pa janm vin atake mesye, kote pou nou vini an nou pa janm vini. Se rive nan mache. Dye malere, dye malerèz, boule moto malere, boule moto malerèz, di nap batay, nap fè peyi. Nou konn tout kote pou nou vini, nou pa ka met zago non. Ou wè sam diw la, peyi a bloke, ti machann mwen yo, ret lakay nou, pa frekante kwadèboukè, pou mwen pa frekante wout nasyonal la, pa frekante plèn nan kras, tout moun lakay nou. Peyi a sans sinik. Epi mwen menm m pral pa lalwa nan tèt Ogé mwen menm. M pral fè Ogé konn kiyès m ye. Alò tout sa m jwenn nan lari a, se grenn pa m. Tout sa m jwenn nan lari a e grenn pa m. M jwenn machin nan nan lari a e grenn pa m. M jwenn moto a nan lari a e grenn pa m. Kite lari a pou mwen a nèg sa yo. Ou mèt kite lari a pou m a nèg sa yo. Al moutre nèg sa yo de fra de konbe l fè. E m gentan fout yon pil mò la a wi. Gentan fout yo anpil mò. Yap dim sa yap fè. E m pa vle nou lè nou kite boulk la nap bat sak pay la. Nou konn kote pou nou vini. Fon antre non, fon poulòp non. Ou konprann? Fon antre, fon poulòp. E pou nou fon antre, fon poulòp. E tiye malere, tiye malerèz, boule malere, boule malerèz, boule vye moto moun kap defann degouden nan lari a. E nou konn kote Nou konn kote sous mafia ye Nou konn kote 400 ye Mesye nou pa ka lach konsa mesye Meh fon poulòp Meh fon poulòp Nap ba malere Nap ba ti malere kap travay Nan stasyon lasè yo doulè Nap bay ti malere kap defann yo nan mache a doulè. Mwen map fout mon mò nan lari a map fout mon mò nan peyi a gade m pral moute nou emet la kòm nou te konn la mon sejou a m pral demoute nou l pat janm on jwèt bann frekan kote nou ye o jan vye komisè masisi konprann aprè vye bandi met nan cha vin fè dep. Eeh m di nou m renmen apre lagè m kote w li blese Nou konn sa byen M al moutre nou yon bagay Selman lemond nou tande l Nou tande l Lè m frape pye m atè a mwen menm manman pitit mare senti Depi m gentan pase mesaj la mwen menm pa gen moun atè a menm Depi w wè m te gentan elanse mesaj sa m pa gen moun atè a. Alon yon moun ou konnen w atè acha yo. Yon moun ou konnen w atè acha spò w. Yon machann ou konnen w soti w pran lari sa e chay pa w. M bloke kwadèboukè nan men Oje mwen menm. Kounye a lè Oje vin m pa ka jwenn malere malerèz pou l boule moto. Lè l pa ka jwenn malere malerèz pou l bare bal, kounye a la pran direksyon bèk li. Lèl paka jwenn malere, malere, malerèz poul bal, poul bay bal, map wè sil pap chache kot sous 400 an yo. Esat fèm fèmen peyi a. Esat fèm fèmen peyi a. Men mesye si nou bezwen fè politik epa konsa pou nou fèl non. Pou yo di wi leta ap travay, leta ap pran reskonsabilite l, leta ap travay, leta ap sesi, leta ap sela. Yo boule vye malerèz chofè moto la. Sa e travay leta l ye? E leta ap byen travay la? Bandi a la polis ap batay bandi mouri ok la polis mouri e nan moundal men afè touye malere touye malerèz mesye m vire jwèt la fraz alò pinga lè pyem atè a gen plen e m konn ap gen plen manman pitit mare senti de dnn ye deyò deyò nèt. Rat pa travèse, tonnè boule m! Rat pa travèse menm nan kwadèboukè. M pral moutre nou yon bagay. E m konnen rat yo pral pale kaka, sa k ap di byen, di byen, sa k ap di mal, di mal, sa di byen, ke Bondye beni m, tout sa di mal tou kou langyèt manman tout sa di mal. E mwen t la mò zòy yo m pa viv pou moun mwen menm.